M ta renmen gade ak ki matyè ke yo fè militan an Ayiti. Pou jan de seri de moun konsa yo sanwont. Pou jan de seri de moun sa yo yo san pidè. Yo san pèsonalite. Yo san etik. Yo pa konn kòman pou yo kapab batay pou te rezoud pwoblèm anndan peyi Dayiti. Militan sa yo, pou mil goud yo te pran lari kont prezidan Jovenel Moïse pou yo te kab lage l atè. Yo joure l tout non. Yo di l tout mo. Yo pa t konn kòman, ki sa ke prezidan t ap regle. Poutèt mil goud, poutèt ti sak diri, yo deside pou yo kab pran beton an. Èske w konnen malgre peyi a ap kraze, gen de militan ki ap rele viv Ariel? Eske w konnen malgre peyi a ap kraze, gen de militan ki di yo stil konekte e soude avèk Andre Michel? Eske w konnen menm si peyi a nan eta sa l ye la a, gen de moun ki di viv Marjorie Michel? Rale chèz ou chita paske mwen pral montre w figi sangwen yo, figi ti grangou yo nan ti tan ki pa twò long ki ap di de seri de pawòl ki ap sipòte pouvwa ki an plas la e yo pral ba w rezon ke yo genyen. Fòk mwen di w sa zanmi entènot, jedi 6 avril 2023 k sot pase a la, FBI avèk dcpj plis jij Wessè Waltè Vòltè pa t al sèlman lakay rezidans Jovenel Moïse, prezidan de la repiblik ke yo te asasine lachman 7 jiyè 2021. Yo te tou pwofite pou lanp. nan primati pou yo kaba al pale avèk Ariel Henry e Felix Badio. A bon sezi, wi Ariel Henry konn kote Felix Badio ye wi, e aktyèlman la zanmi entènot, anpil enfòmasyon gentan kolekte, anpil pawòl pale, gentan rale chèz ou chita, paske ou bal gen detay sa yo nan yon ti tan e ki pa twò long. Fòk mwen di w sa nan lokazyon. 220 lane kote ke Toussaint Louverture yo te asasine l nan prizon Fort de Joux an Frans, Ariel Henry fè gwo deklarasyon l fè gwo diskou. Mesye a renmen Toussaint Louverture. Toussaint Louverture enspire Ariel Henry. Toussaint Louverture ede Ariel Henry kapab dirije peyi a pou fason l te jere diplomasi a antre la Frans E peyi lèzetazini? Ala kote moun yo pase moun nan betiz, se peyi dayiti nou pral montre figi granmoun sangwen an, nan yon ti tan e ki pa twò long. Avoka Iswick Théophin ki se avoka Robinson Pierre Louis, mèt sa a ki enplike nan dosye kargezon zam andedan Port-de-Paix, zanmi entènot, Mèt la pale, mèt la eksplike ke Mèt Robinson Pierre Louis, Mèt Robinson pa t sipoze toujou rete nan prizon an, kòm si se mwen menm ak papa m ke yo pral mete nan prizon lè yo retire Robinson Pierre Louis pou enplikasyon l nan dosye zam andedan peyi Dayiti e pou trafik denfliyans sou komisè du gouvèneman Virgile Michel lè l te arete moun ki te enplike nan dosye sa. Galechèz ou chita, mèsi paske w gentan la, mèsi. Paske w gentan abone avèk chanèl la mèsi, paske w gentan like videyo a mèsi, paske w gentan kite yon ti kòmantè pou sa fè kè nou kontan, pou sa fè nou plezi non chanèl la se tak 509 tout ayisyen konekte mèsi paske w konekte ansanm avèk nou pa bliye abone like kòmante non pa m se Cosidje Kinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans menm tonus pou m kapab prezante nou tout dènye nouvèl ki apèn tonbe nan peyi Dayiti, rete branche rete konekte, juste le temps de la pause mesdames et messieurs, epi n ap tounen talè pou devlopman enfòmasyon sa yo. Son sèl bagay ke premye minis lan fè pou nou, se yon platfòm sou entènèt ke l ban nou pou n kapab al chache paspò. Sètadi ke li pa p menm fè bagay ki gen rapò avèk peyi Dayiti, men se pou n te kapab kite peyi a. Zanmi entènot, mosye odasye je chèch sa a debake nan Mupana ayè vandredi 6 avril 2023 a, Nan lokazyon anivèsè ou di mwens ann di pito komemorasyon lanmò e oubyen asasina Toussaint Louverture ke ki ki te mouri le 7 avril 1803 nan prizon Fort de Joux. Nou tout konn Toussaint Louverture, nou etidye l nan listwa. E mwen di w sa, pou endepandans peyi Dayiti te kapab fèt, se gras avèk Toussaint Louverture ki te konn ap fè lè manèvre diplomatik, ki te konn al chita pou l kapab gade kòman yo te ka negosye avèk lòt peyi yo, tandiske Dessalines li menm li gen pye l atè pou l kapab batay kont blan yo kapab toupizi deseri de esklav nan peryòd sa. Ebyen, mesye a al depoze Jeff Fleur, premye minis l. kanpe l fè deklarasyon e men deklarasyon sa zanmi entènot pi gwo sezi non men si w konnen w pral sezi rale ti boutèy dlo mete bò kote w mete yon ti fèy tizann bouyi a lenstan pou w ka ap jere sa epi fè ekip solid la pote yon ti konprès pou ou paske bagay yo konplike wi lè w al gade kòman Ariel Henry ap esplike w li menm ke tou se louverture se modèl li. Ann al swiv figi di ansanm avèk nou. Si nou vle onore memwa Tousen Louvèti, nou pran, nou dwe pran responsablite nou epi travay pou peyi nou an rann nou fyè. Kouraj ak enèji. Talè, talè, talè, talè PM. Ki sa w di ankò? Si nou vle onore memwa Tousen Louvèti, fòk nou pran responsablite. Men ou menm ki se premye minis peyi a, ki responsablite ke w pran? Kisa ke ou fè pou kab retire popilasyon nan sa? Pa vin di m ke peyi a angave kriz, mwen konn sa deja. Pa vin di m ke ekip ki te la avan pa t pèmèt ou gen tout bon bagay nan men w, men m ap raple w ke se phtk sa phtk ap mache, donk sa vle di ke tout pòt ouvè pou ou. Kounye a la kisa k manke w pou pran responsablite w? Kidnaping ap monte maten midi swa andedan peyi Dayiti. Lè yo pa kidnape pwofesè yo kidnape machann fritay. Lè yo pa kidnape de seri de wo fonksyonè e nan leta yo deside kidnape de doktè, de enjenyè, ya rete de direktris e de direktè dekòl. Ki responsablite ke w pran? Ansi ke n ap pale de gaz la k ap monte e ke popilasyon an di ke yo pa kapab ankò. Ki responsablite ke w pran? Si n ap pale de e grangou a k vin pi di e ke m bagay yo monte tèt nèg andedan peyi Dayiti. Ki responsablite ke w pran? Donk, eleksyon sipoze fèt. Ki le, ki, ki. Ki responsablite ke w pran? Genyen de seri de lòt bagay ki vrèman enpòtan pou regle, tankou pwosè Petro Caribe. Ki responsablite ke w pran? Toussaint Louverture li menm, lè ke l wè ke de pye ekip solid la, lè m ap di ekip solid la, esklav yo mare pou tout bon, li mete pye l atè. L al negosye avèk blan franse yo. pou yo kapab gade nan ki mwayen ke libète a kapab legal, paske mwen toujou di nou sa, libète a nou te ka toujou goumen, bat blan, touye blan, boule kay eksetera fè tout sa ke n te vle, men liberasyon te ka pa legal si Toussaint Louverture pa t al chita avèk blan yo pou jwenn solisyon avèk sila a, men ou menm. Ariel Henry men plis sispèk lè w al chita pale avèk blan yo se ou kapab di wi mon blan dayè lè w deplase w al pale avèk yo gon jan w koube do byen ba mwen franchman ak laj ke w genyen an m ap mande èske se ti w p ap tou bloke nan PD bese byen ba pou w ap salye de seri de diplomat ki pa menm byen fòme menm non men ke yo voye an Ayiti pou kapab toupizi peyi a donk Ariel Henry Fòk lè w ap pale de responsabilite, fòk ou pale avèk tèt ou paske la charite byen òdone kòmanse pa swa menm. Nou bezwen kouraj ak enèji, men nou bezwen konsyans ak entelijans tou. Tousen Louvèti pa t janm aksepte tounen jwèt pyès moun. Tousen Louvèti te travay pou l atenn objektif li ki se kanpe bò kote yon pèp ini, 30 an aprè, 40 an aprè, nou pwal genyen yon senpati pou Ariel Henry. Eske sa ap rive on lè, son kestyon ke map poze, eske sa ap rive on lè ke nou menm nap di Ariel Henry te byen dirije peyi a? Eske nap fyè poun di ke nèg sa son premye minis ke l te ye? Eske n ap fyè pou n di ke lè te gen pwoblèm ensekirite andedan peyi a, peyi a te fin kraze, men se gras ak gouvènman sa k te resi sove nou? Non! Paske nou di fò n fyè de Ewo de Lendepandans yo, men nou pa ka rete kwochte nan 200 lane avan! Pou ki rezon ke nou pa avanse pou n di ke il y a 10 ans de cela, an 2010, men Ewo ke n genyen, men modèl ke n genyen? Poukisa n pa ka di an 2000 men ki ewo ke n te gen 1990? Sètadi ke nou pa gen ewo depi lè ke Desalin fin mouri, nou pa gen ewo depi lè ke endepandans la fin fèt. Tout ewo ke n genyen yo, se son de ewo de koripsyon, se son de ewo Men Ariel Henry, eske m ka fyè pou m pale de ou? Eske timoun kap vin pi devan yo ap gen yon fyète pou pale de ou? Donk kanmenm, e lè w ap di suivons leur modèle la, kòmsi, ou menm tou janm w ap fè, janm wè w ye la w ap suiv modèl Etouse Louverture? Ala tenten mesye! C'est à nous maintenant de donner la preuve de notre engagement pour la paix. Kisa wap fè avèk peyi a? Se ouk prezidan, e ouk premye minis, e ouk an tèt peyi a. Se avèw nou gen tout dwa nou pou nou pale. Se ou menm pou nou rele. Tout sa kap fèt nan peyi a se ou non ki pou site paske nou pa konn lòt 2 moun, nou pa konn 3 moun. Se Ariel nou konnen. Jounen jodi a nou menm anndan fòs militè radikal chanmas, nou di PM Ariel Henry, nou pa kapab ankò. Gen anpil malere ki nan lari. Yo pa ka degaje yo pou yo chache, pou yo rezoud manje pitit yo. Lakòz kisa? Lakòz ensekirite a. Moun. Pa ka soti lòt bò pou vin antre Ayiti. Se Se dyaspora ki nou fè malere viv. Se dyaspora ki nou fè malere viv. Jounen jodi an, yo pa ka vin nan peyi a. Lè se lè se malere ki fè ti matisan. Se kote yo vle. Lapolis pa ka lib nan peyi a. Nou menm machann pa ka lib anndan peyi a. Tout menm elèv pa ka lib anndan peyi a. Jounen jodi a nou di Pè Emayèl Anri, pandan anndan IPANA a la, Kisa w ap di ak pèp la? Kisa w ap di ak peyi a? Pase nou vle ran nou souf anndan peyi a. Nou pa kapab ankò. Nou pa gen kote pou n ale. Peyi nou rele peyi nou Ayiti Ayiti nèt. Nou pa gen lòt kote pou n al kache. Menm si n al fè dezan twazan yon lòt kote, y ap pike nou nan peyi nou. Se nan peyi nou n ap tounen. Jounen jodi a Ariel, degaje w ak peyi a. Si w pa kapab lage w, lage pye w pou sa k kapab yo, pou yo retire peyi a nan sa yo ye. Nou konnen w ap sipòte, eben, e Majorie Michel, André Michel. E jodi a nou konnen moun sa yo fè pati de band premye minis Ariel Henry an, eske sa vle di ou menm nan jou sa yo ki pral vini la nou menm nap sispann eben pote sipò nou bay ansyen opozan fawouch pouvwa an plas la ki se André Michel e egalman Majorie Michel? Bon, jounen jodi a la près, mwen sipòte André Michel ak Majorie Michel jiska prezan paske se nan lari a m tap batay avè yo. Tout fitil batay map fè yo, se avèk. Fason moun sa yo m tap batay. Se pa pou tèt Ariel poum jete major Michel se pa pou tèt Ariel poum jete Andre Michel. Monchè Lè map gad figi w monchè se la mizè total e kapital wi E m pap pale w nan aparans non Men se lè m antre anndan sèvo w m antre a tounavis m devize sèvo w non Non la povrete an espri tu es pauvre en esprit Men gad fè figi madanm nan non Kounye a la pou on moun ta di m Bon mal sipòte André Michel ebyen m pa gen anyen pou m fè non an serye si m ta al sipòte André Michel eske m pa gen anyen pou m fè non an nou klè non an nou onèt avèk tèt nou eske m pa gen anyen pou m fè pou m al sipòte André Michel avèk Marjorie Michel André Michel kanpe pou l di w konsa ke l ap redui peyi a an sann se pa paske Li pral ranje peyi a non. Se pa paske, se paske, se pa paske l gon lide pou l ranje peyi a pi yo bloke l non. Se paske gon lòt lide k monte. An endèks sa pral sipote a. On nèg ki kanpe pou l di w konsa ke manchèt legal, zam legal, tout moun pran manchèt yo pou y al pran yon prezidan de la repiblik ke elu konstitisyonèlman pou se de endèks sa pral mache. M pa gen anyen pou m fè. Nèg sa ki kontribiye nan kraze peyi a. Avèk li m ap mache. M pa gen anyen pou m fè pi rèd. Donk, mwen m panse an tanke militan, fò n sispann kite mil goud yo pale pou nou. An tanke militan, fò k nou kit sispann kite, ebe e, sak diri yo, galon lwil yo ap pale pou nou. Fok nou kale je nou poun wè ke gouvernement sa pa an faveur nou. Fok nou kab aksepte ke gouvernement sa se toupizi lap toupizi nou. Fok nou kale je nou tou poun konprann ke gouvernement sa se brote lap brote lajan sou do nou, men li pap regle anyen de serye. Donk se zafè ke w ap sipòte André Michel toujou, w ap sipòte Marjorie Michel toujou, se vrèman di nenpòte kwa, ou pa ka sipòte fatra, ou men ou pran fatra, ou jete sa, ou pran fatra, se sèlman popilasyon ayisyèn mwen ki alèz a fatra konsa, yo fè lanmou a fatra, yo bobo fatra, yo pase men nan kou fatra, se kòmsi de ryen netè, fatra se a la poubèl, e se paske SNGRS. pa fè travay yo anndan peyi a, CNE, pa fè travay yo nan peyi a ki fè w wè gen seri de enègimen tankou Marjorie Michel avèk André Michel toujou nan figi moun. Bon, annou kite dosye sa zanmi entènot paske nou pa vle tansyon nou monte. Enfòmasyon nan emisyon jounen jodi a la, jedi 6 avril 2023 k sot pase a la. ajan FBI avèk dcpj ou te wè yo, imaj yo te bay, ou te gade militan yo, enben yo te rive andedan lakay ansyen prezidan Jovenel Moïse. Men poukisa FBI wi vini ankò yn fwa e pou la dezyèm fwa pou n ka pi klè, Sou zafè asasina Jovenel Moïse la, lè w al poze kestyon, yo di w se pou l kapab rekonstitiye dosye a. E yo akonpanye de jij Wesse Walter Voltaire pou l kapab, ebyen, jij Wesse Walter Voltaire pou yo te kapab al jere kèk bagay. Men, m ap gade de seri de jounalist, ou konnen depi m wè bagay yo, m pa ka pa pale yo paske yo fè m mal. Keith dim konsa oh wi Cossy, si w wè ke FBI retounen ankò yn fwa andedan lakay Jovenel Moise, se pou y al pran 40 konbyen milyon dola ki andedan lakay Jovenel. Men nou pa serye non mezanmi. Men nou manke serye non talè. 40 milyon, 40 milyon de dola, sètadi ke si m byen konprann, Jovenel Moise se tout kay la mèt mèt li te plen lajan. Se tout kay la nèt li te vle lajan. Sa vle di ke m wè gen de jounalis k ap di konsi fòk yo al poze a FBI kesyon sou 40 milyon dola, sou kòmansman 40 milyon dola ke yo te vin pran an. Seryezman, franchman fòk nou reflechi, fòk nou fè matyè griz nou travay e mwen gen pwoblèm avèk yon pakèt lòt moun ki toujou ap eseye e pran pou moun sa yo pou di ke fòk nou eseye konprann yo se limyè y ap bay. Non, sa se tenèb total e ou pa ka nan rans avèk tenèb. Men, an nou kite sa. pou n kab di w dcpj avèk FBI lè yo sòti andedan lakay Jovenel Moise, yo pa ale dirèkteman peyi Lèzetazini Damerik. Selon tout enfòmasyon ke nou t kapab dispoze, èks anbasadè oubyen èks anvwaye spesyal Daniel Foot te vin an Ayiti, ki trè fawouch avèk gouvènman Ariel Henry a, li fè konnen ke FBI avèk dcpj te deside tande Ariel Henry nan dosye Jovenel Moïse la. E se pa sèlman sa, Ariel Henry yo fin tande li e aprè y al tande Joseph Félix Badio. Ou kwè dcpj t ap chache nèg sa? Ou kwè gen avi de rechèch kont nèg sa? Kòman fè yo just al tande l andedan laprimati? Se kwa sa? Koman fè ke nèg yo tap chache a, li yo just jwenn li byen fasil kòmsi de rien n'était? Poukisa jan ke yo arete de se de lòt moun nan dosye asasina Jovenel Moïse la, tankou Dimitri Hera, tankou Jean Laguel Civil, Colombien yo, avèk yon pakèt lòt moun ki andedan dosye sa la, poukisa yo pa arete yo menm jan avèk Joseph Felix Badio ki enplike nan dosye sa la? Eske Joseph Felix Badio se yon tretman de favè ke lap jwenn nan men FBI avek dcpj? Eske se an tèm de ti zanmi ke yap jere bagay yo? Em panse ke li pa ta sipoze konsa. Men zanmi entènot, depi w tande dcpj avek FBI fin tande w, lè ou wè yo vire do yo ale ou pa bezwen konnen w fin sove. Sètadi ke nan jou yo kap vin la, nan lè yo kap vin la, Ou kapab wè de seri de moun se konsa FBI antre vin pran yo tankou anlèvman de legliz nan ensolit nou jounen jodia zanmi entènot bagay yo bèl bagay yo bèl mwen sonje non peryòd Jovenel Moïse se te prezidan ki te sou pouvwa nan manifestasyon ke nèg yo te konn ap fè. Sou peryòd sa a, yo te konn ap di moun yo retire pis ki nan kat, retire kat, se pou phtk kontwole nou e te genyen yon monkonpè ki te deside boule paspò l. Foto please Thank you An nou gade mesye sa ansanm avèk nou Kote mesye sa aktyèlman la a Tandiske kay Joe Biden yo di dlo a koule pi fre. Uhmm kote Mon konpè sa ye aktyèlman la a tandiske enben Joe Biden di w wap pran 400 dola wap touche e pa wap pran wap touche 400 dollars ameriken par mwa kote Mon konpè sa ye kote Joe Biden di w kapab fè 2 lane tandiske w pral lekòl tandiske w pral lekòl e e tout afè w pa sou kont ou Joe Biden jere tout bagay pou ou kote Mon konpè sa a. Esplikem kote mo konpè sa, kote ke on moun just ap aplike pou ou, ou pa bezwen nan randevou kay konsil, pou konsil la fè figi l di, pou konsil la fè figi l tounen miltipli, pou l di konbyen pitit ou gen? Sètadi ke lè w gad konsil la, ou gentan ap tranble, Telman neg yo a cheval. Nou pa gen ou pa bezwen pase pa la. Kote neg sa? On moun ki konn neg sa kontakte m. Rantre an kontak gade nimero a la. Kontakte m rantre an kontak avek mwen fè m jwenn mon konpè sa ki tap fè foulay nan peryod Jovenel Moise. Epi kou l pa gen lot moun tou. Sa vek menm 4 de malòk ke yo te konn ap di Jovenel Moise. Jovenel Moise tap kontwole yo. Jovenel Moise te bezwen fè moun yo vote otomatikman. Sa yo vle li a fè paspò a wi. Eske ou wè jan Jovenel Moïse bon? Jovenel Moïse bon li bon li bon l bon nèt paske se li menm ki vin avèk lide paspò 10 zan an wi ok donk kan menm fòk nou rekonèt travay yon gran sitwayen ke malerezman pou vizyon l malerezman pou kapasite l malerezman pou sa l te vo andedan peyi dayiti yo pat vle pou l te kab ret konsa yo pat vle pou li te kapab avanse pi pre. E si Jovenel Moïse te ret sou pouvwa a, m pa tap di an 2023 n tap gentan byen byen byen lwen non, men tap gen anpil soulajman ke n tap genyen an tèm dagrikilti, tap gen anpil soulajman ke n tap genyen an tèm de wout, tap gen anpil soulajman ke n tap genyen an tèm delektrisite. Enbyen. Anpil nèg panse yo fin manje Jovenel yo manje l nèt ebyen zo a stil kole nan gòj yo. Lòt enfòmasyon zanmi entènot, dosye kagezon zam nan Pòdepè. Se bagay sa k ap fè koze pa bò isit. Depi aprè ke dcpj te fin mande lajistis pou l mare kou krab. Ansyen minis enjistis ak ensekirite piblik la, Mète Berto Dorcé. Mesye sa ki pat konn regle anyen pou nou nan tèm de sekirite, ki pat konn regle anyen pou nou an tèm de jistis, Matisan toujou ret menm jan, Laplèn menm jan, Kwadèboukè menm jan, Gonayiv menm jan, Latibonit menm jan. Sa di ke pa gen anyen ki regle an tèm de sekirite. Lè n al gade jistis menm menm menm, dosye Petro Caribe, dosye masak Lasalin, dosye. Asasina Diego Charles, dosye Monferrier Dorval, dosye Jovenel Moïse, tandiske gon pakèt lòt dosye ankò, mesye sa pa regle anyen pou nou ok. Ebyen dcpj te mande pou te mare mèt Bertho Dorcé oubyen ti vòlè e dilè dwòg Bertho Dorcé nan aplikasyon nan kad enplikasyon l nan dosye zam port de paix andedan peyi dayiti ebyen Avoka Robinson Pierre Louis te deside tou pwofite, li tou pwofite de sitiyasyon an pou l fon parèt nan laprès. Mesye a pull up e ann al tande ki sa l ap di. Nou menm ki se avoka Mèt Robinson Pierre Louis, nou enptipe rejwi pa rapò avèk nouvèl sòti lapolis nan kad trètman dosye. Miss Lili an ebyen kote ke yo te jwenn yon kantite de minisyon e ke minisyon sa yo yo nan kad ankèt la yo rive kòmanse pa detèmine vrè mèt ou sinon vrè pwopriyetè de pwodui ilisit sa yo. e ke jodi an nou wè lapolis jidisyè yo fè rekòmandasyon pou ke yo pwosede avèk arestasyon lansyen minis de la jistis asavwa mèt Berto Dorcé ki li menm pou li te kapab kouvri tèt li pou li te kapab sèvi avèk yon konfrè avoka ki te nan biwo l kòm konseye ki se mèt Robinson Pierre Louis. sou otorite l, sou enfliyans li pandan ke li te minis de la jistis, ebyen pou te eseye pwoteje tèt li e pwoteje ansanm de moun ki fè pati de sèt asosyasyon de malfetè, ebyen li te livre Mèt Robinson Pierre-Louis a la dcpj. Ke Robenson Pierre Louis ap echanje avèk Mèt Bertho Dorcé. Misye ap eksplike l kòman kagezon zam nan F10, kòman kagezon zam nan se de, se la, eksetera. E misye se konseye Minis Jistis la ke l te ye. Se pa paske dcpj mande arete Bertho Dorcé ki fè Robenson Pierre Louis inosan. E, e, e, e, e, atansyon! Atansyon! Se pa paske, je repran, se pa paske dcpj. mande pou yo arete Berto Dorcé ki fè ke Robinson Pierre Louis li pli blan ke nèj e map di w sa se paske Robinson Pierre Louis andedan prizon ki fè ke yo kapab retrase vèr Berto Dorcé e si Robinson Pierre Louis lage aktyèlman la nou pèdi dosye a. Si Robenson Pierre-Louis lage aktyèlman la a, ou pap tande pale de dosye kagezon zam Pòdepè ankò. Ok? Donk ki zouk te ofe, il ne fo pa kriye viktwar dosito. Byen, nou trè kontan nou wè se menm dcpj sa a ki fè rekòmandasyon avèk jij denstriksyon an, mesye Walter Hoeser Voltaire, pou ke yo emèt yon manda damne a lankont de. Ansyen minis Berto Dorcé, ke jij lan, li menm, nan yon premye tan, te tande l e nou te wè ki konpòteman li te genyen alega de jij sa a. Se sa k fè nou te vrèman pèplèks parapò a fason nou wè jij la li t ap trete dosye a. 1, W ap wè. E mesye Berto Dorcé li te rekadre jij la, li te fè jij la konprann li pa genyen otorite pou ke pou l ap voye dosye bay dcpj ankò e ke dosye a desezi pa devan dcpj. Ou wè olye ke li te. Konpòte l an yon enkilpe ke jij la osinon yon temwen kle nan kad dosye sa a, ebyen li te konpòte l tankou yon fezè dòd avèk jij denstriksyon an e ke jij denstriksyon an pa t genyen ase de otorite pou l te rekadre Bertho Dorcé. Men jodi a, e daprè tout ankèt ki mennen nan kad dosye a, e dayè dcpj te deja. okouran de tout kesyon sa yo gen yon sèl bagay e ki gen yon sèl bagay ki rive se ke Bertho Dorcé il fut un temps Bertho Dorcé li menm li te genyen otorite li te genyen bra politik pou ke li te kapab enstrimantalize dcpj e eseye fè de moun ki se de sitwayen avoka ki t ap aji nan egzèsis fonksyon yo, ebyen li te fè yo pase kòm kobay, ebyen kòm nou konnen ke dcpj li fonksyone sou koup regle de la kominote entènasyonal notamman Lèzetazini Damerik, ebyen jodi a Lèzetazini Damerik ta estime Berto Dorcé konstitye yon sòt de kakampole, ebyen yo. Entime dcpj lòd pou ke li apwofondi ankèt li e yo rive pa kòmanse mande jij denstriksyon an pou ke li aplike lalwa alankont de Berto Dorcé pa rapò a nivo denplikasyon Berto Dorcé nan kesyon trafik dam. nan favorize enstabilite politik, enstabilite ekonomik anndan peyi a, paske ekonomi y ap favorize jounen jodi a, se yon ekonomi eminamman kriminèl, ki chita sou trafik dam, ki chita sou trafik de minisyon, ki chita nan relasyon avèk gang anndan peyi a. Donk nou menm jounen jodi a, nou santi nou enpe satisfè pa rapò avèk. ou une autre e ke li ta pa tèmine enstriksyon an, ebyen fòk li solisite oprè du Doyen une prorogation de délai. Vwala, e Mèt Iswick Thérophin ki se avoka Mèt Robinson Pierre Louis. M tande mèt la pale l di o wi entènasyonal la, Etazini. E ti men lòd avèk de sepe. Mezanmi, nou pa yon pèp lib e endepandan vre. A la di, bay sa a yo. Se bouch mwen ap fè fè bòkyè. Lib e endepandan se e blag map bay. Blag map bay. Zafè lib e endepandan son blag. Paske si nou ka rive nan nivo sa nan peyi d'Ayiti. Pou entènasyonal ap entime lòd avèk de sepe. E poko sa k banm pwoblèm non. M bal ekspliko ou. dcpj, enstans nasyonal, FBI, ou di mwen departement d'Etat ameriken, enstans entènasyonal. Ap ankete son kagezon zam ki vin an Ayiti. Men pou ki sa yo pa ankete? Sou sa kap pase andedan lakay. Non! Se kòm si yon ekip moun ki kite lakay yo sal, epi yo di, Vwa, e talè wi, kote mòp la e e Sentaniz? E vwa, e al ban malpwòpte lakay ou. Non! Paske Ayiti, pou m ka repete spòt ki konn abitye pase nan radyo an Ayiti, Ayiti pa pwodui zam, li pa pwodui bal. Kote yo sòti? Zam, da kagezon zam ki soti legliz episkopal. Se. Se Etazini ke yo soti. Kagezon zam pò de pè. Etazini ke yo soti. E m sonje Departeman Deta Ameriken, ane dènyè lan la, pou m pa pou m ka pi byen presi, swa an Oktòb oubyen Novanm, li te al pou sezi de seri de kagezon zam ki ta pral vini an Ayiti, ki bò l te, e pa Ozetazini Damerik. Donk si enstans entènasyonal yo ta swete fè yon ankèt reyèlman sou dosye kagezon zam k ap antre andedan peyi Dayiti, se lakay yo pou yo ta kòmanse, pou yo kòmanse chache kiyès, gade kiyès moun ki enplike nan voye zam avèk bal nan peyi Dayiti. E m ap di w sa, yo pa anpil moun. Yo pa anpil moun ki nan sud Florid la kap voye zam avek bal nan peyi dayiti komanse ankete lor di konsa al pran beto fò al pran l vre wi on chat mimi myon lage mimi pran li dilè drog kilè on n pe pli. Map fòw mare Bertho Dorcé fòk yo kenbe Robinson Pierre Louis fòk yo mare tout lòt moun ki enplike nan dosye sa an Ayiti e moun ki aletranje yo menm tankou map tande yap pale de dosye zam legliz episkopal dosye zam legliz episkopal me kote moun ki enplike aletranje yo si FBI vre vle bay peyi a yon koudmen se poul kapab al ankete lakay li dabò Non! Son bagay ki klè, al ankete lakay ou dabò pou al gade kiyès moun ki enplike, si se sitwayen ayisyen, ayisyano-ameriken ki enplike ladan yo se mare yo, si se sitwayen ameriken ki enplike ladan yo mare yo, kolonbyen, meksiken, li te mèt tout nasyonalite mare yo, fi kou gason mare yo, gade paske ou bezwen yon solisyon. Paske si w pa rezoud pwoblèm sa a, ou fè kara ap voye flè. E m ap di w sa, pwoblèm ki genyen, se ke pa gen moun andedan gouvèneman sa a, lè m fin, bon m fini fraz la konsa, ou pa gen moun andedan gouvèneman an, ki pou ta pale avèk Departement d'Etat Ameriken de Sekirite, pale avèk FBI, Ki di vre, si w vle ede nou reyèlman, pandan m ap bare Ayiti, fòk ou bare lòt bò dlo. Men kòmè bèm, menm chat yo, se menm sa, sa pa nan avantaj yo. Paske yo ta vle pou peyi a toujou rete konsa. Yo ta vle pou peyi a toujou rete nan nivo sa, pou l pa janm avanse. Èske w konprann sa m vle di w lan la a? Donk, mwen panse ke tout foulay sa Etazini Damerik ap fè a, donk li mèt fon kanpe, e mèt Iswick Theophé fon ti vide dlo sou tèt ou ok, e mèt Bertho Dorcé ke yo arete a, ke yo mande pou arete a, se pa sa pa vle di ditou ke, ebyen, e mèt Robinson Pierre Louis li menm, li inosan e nan e dosye sila. Mèsi paske ou te ansanm avèk nou. Pa bliye non chanèl la se Tax 609, Tout ayisyen konekte mèsi paske w te konekte avèk nou pa bliye abone like kòmante non pam se Cossy Jekinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon menm vibrasyon menm pwisans menm tonus poum te kab vin prezante nou tout dènye nouvèl ki apèn tonbe nan peyi Dayiti rete konekte pita 2 zè avèk Netty 7 è avèk Fouco mwen menm nap kwaze m yon lòt fwa.